Ki ka anpeche m chante? M ap chante, je benirai Letènèl an tou tan. Alelouya! M pa konnen, an tou tan m ap chante. M doni, m ap chante. M pi atè, m ap chante. M gen rad, m ap chante. M sou twòn nan, m ap chante. Nan raje a, m te chante. Kounye a, si m sou twòn nan, fò m chante. Gon lè pou chante nan raje, gon lè pou chante sou twòn. Alelouya! Lakay Bondye pa gen chante nan raje sèlman. Pandan w ap chante nan raje a, chante tout chante w nan raje a. Chante byen nan raje a. Lè raje a lap voye chèche ou voye chèchel pou mwen dènye a voye chèche l yal chèche David nan raje a ti dada kote w ye ti dada yo mande pou ou ou menm yo jete a yo gen pou mande pou ou pase depi w anba onksyon bondye alelouya onksyon ap chanje non w onksyon ap chanje estati w onksyon ap gen pou l bwa repitasyon w onksyon an gen pou l mete w anlè pandan tout moun ap mete w anba onksyon an menm ap monte avè w mesye onksyon ap chache David pandan papa. Moun pa konnen jou anba onksyon Alelouya lavi David se sal montrem Moun pa konnen liminan anba onksyon Moun pa konn dèyè anba onksyon Menm jou an tout moun devan Depi w anba onksyon an Onksyon k mete w devan tout Se vre Eliba alelouy Elyab devan Abinadab devan Tout nèg devan alelouya Yo devan David Men sepandan alelouya David ap rive avan yo Ou mèt wè yo devan W ap rive avan yo Pase lè w anba onksyon Bondye Amen amen amen amen alelouya. Avèk lè gran, avèk lè gran de son pè Fò m chante nan fsolèy, nan fènwa Fò m chante paske l gen plan pou mwen Fò m chante lè tout moun te jete m nan Se li k te ranmase m Fò m chante pandan manman pa wè valè Papa pa wè valè Li menm li wè valè Kot ti dada Voye chache l pou mwen Se pou li onksyon an ye Se pou li twòn nan ye Se li k adore m nan fènwa Se li menm pou m leve nan limyè Amen Yes Nèg ap manje dan, gran frè ap manje dan, manman ap manje dan, papa ap manje dan, tout moun move, kote ou pral avèl la, nèg tou santi raje sa, m pa konprann pwofèt sa, tout nèg pase frè yo jalou, pase nèg yo wè yo pi byen kosto, nèg yo gen pi bèl aparans, nèg yo wè se sou yo ta dwe wa, nèg yo gade pou yo wè ti David ap avanse, epi yo di w ti David se t on ti ratay li te ye, pou on nèg ki wo. Misye te gwo gason se vre, men l pa t on gwo gason. On nèg ti ratay, kou kout, ti rachitik. Koulya nèg yo ap di kot sa prale. Epi alelouya, pandan ap di kot sa prale. Alelouya Letènèl di se li m jwazi, li m vle, li m renmen, li k fè kè m bati, li k adore m, li k gen kantik anndan l. M ap bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat jèn fi, bat jèn fi, Bat non alelouya lè Bondye desann poul jwenn ou gon kantik anndanw lè Bondye desann poul onore yon jèn fi poul jwenn pami tout jèn fi yo ou menm ou son jèn fi gen kantik anndanw ou gen vèsè anndanw lapriyè anndanw gen Bondye anndanw gen onksyon anndanw sa fè sentespri a anndanw gon alelouya anndanw jèn gason paka kouchew. Se vre, lè ap pase nan zòn nan, yo ka lonje dwèt sou Mariel, yo ka lonje dwèt sou Mickaël. Yo ka lonje dwèt sou Sherline men lè yo gad'w fò yo di sa tèt li rèd wi tèt mwen rèd vre depi lèm rankontre ak Jezi a tèt mwen rèd tèt mwen rèd poum fè tenten tèt mwen rèd poum fè salte tèt mwen rèd mpa bay jèn gason kouchem wap kouchem aprè maryaj. Desepsyon!